TV lakay Haïti.com kontan antre lakay chak grenn fanatik, zanmi nou yo, tout konpatriyòt nou yo. Jodi an se samdi 18 mas 2023, nou kontan pote donk videyo sa pou ou, anpil enfòmasyon konsènan. e sa kap pase nan peyi dayiti e nap pwofite di yon mèsi tou e ak tout sila yo tout moun nan jiska prezan ki rete konekte sou kanal sa e tout sila yo ki ede nou rive 100 mil abòne trè byento nap gen pou nou fon videyo ak plak tv lakay ayiti pwen kòm nan Pou nou remèsye tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt depatou atravè mond lan, Ayiti presizeman, e tout moun ki pa janm sispann, ebyen, remèsye nou, n ap di w mèsi ak tout tan kè nou bon. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a, videyo nou pral envite w gade avèk nou la a, ebyen, li pase nan blòk Kwadèmisyon pou sila yo e donk ki konnen kèk blòk nan Pòtoprens trè byen, ebyen e se nan Kwa Dèmisyon medam e mesye nan baz Chen Mechan videyo sa yo nou pote pou ou pou nou montre w kisa ebyen nèg Pè Lebren yo menm yo anvayi e nèg Chen Mechan yo se pa de dega ki pa fèt nèg yo boule kay anpil moun ap kite lakay yo. e pou al refijye yo nan lòt zòn paske nèg Pelebren yo, nèg yo fè anpil dega, yo boule kay, yo boule machin, nèg yo kankannen zòn nan, enben Chen Mechan nan moman nap pale la misye panike paske gen anpil moun nan pou yo menm Chen Mechan son Bondye, son papa donk se li kap voye zye sou yo, pou lòt moun tou Chen Mechan ap rete toujou yon bandi, yon vòlò, yon kidnapè, yon asasen donk kap fè move krim, enben pou kèk moun E chen mechan an son bon. Donk se konsa. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a konsènan sa k pase nan Malik. Nou gen kèk videyo la, men videyo tèlman gen dife nou pa ka prezante ou yo e gen moun ki mouri. Enben se ta nèg Vitelòm yo ki anvayi Malik la a, se pa de lòbèy ki pa fèt, nèg yo boule kay, yo boule anpil machin e gen divès moun ki yo menm boule e ki pran bal tou atè a, nou gen videyo yo. Depi kilè l kòmanse, ou menm se moun zòn nan, ki sa k vin pwodui batay sa a? Bon, batay sa a, sa k vin pwodui, se vòlè. Se nèg yo, nèg Pè Lebren yo, ki bezwen vin vòlè. Ki bezwen vin vòlè, nou te fòme yon brigad, brigad la vin fòme kouri dèyè yo, apre sa chen mechan vini, l vin pran mayèt la. Bon, pandan l pran mayèt la, m gen dwa di w, n ap viv kòmsi se nan yon lòt peyi n ap viv. Se nan yon lòt peyi n ap viv. Men jodi a la, Yo kraze nou. Mwen menm kap pale avè w la aktyèlman, mwen m fini. Eske mache yo, eske mache yo fonksyone, lekòl, legliz, di nou kòman zòn nan ap fonksyone la a? Non, pa gen anyen k fonksyone, paske jodi a fè nou 12 jou nou nan anba kout bal. Mwen menm kap pale avè w la ak sove pye m, se paske mwen menm, mwen pye m bon. Pyem bon ki fèm sove. Paske w son militè. Paske m son militè m sove paske gen 2 nèg ki mouri sou do pyem gwo aktyèlman gen Simon gen Rochner k mouri sou do pyem. Nèg sa yo t ansanm avè m map di yo degaje yo gen youn ki tap sove yon vye bourèt. Vye bourèt la li tap sove a mwen di lage vye bourèt la kouri li pa lage vye bourèt la epi t yon lòt moman mwen tonbe sou vye bourèt la mwen menm pase pa dèyè m ale. Men si zòn nan ta vin re bon wap retounen? Map retounen lakay mwen m gen 8 kay la a. Anpil kay ki boule se nèg pèle bremene yo ki vin boule tout kay bo isi. Ki jou sa pase? Ki jou sa pase? Sa pase lendi a. Yo boule machin nou, yo boule tout afè nou. Nou a demi balan nou pa gen anyen ankò. Ki sa n ap mande otorite yo pou vin fè pou nou? N ap mande otorite yo pou yo ede nou paske nou pa kapab. Nou pa ka ret nan lari, nou pa ka dòmi nan lari, nou pa ka dòmi nan legliz, nou pa ka dòmi sou yon plas. Se yon kote pou otorite yo vin fè pou nou, pou nou ka antre nan zòn nou. Depi yon trè jou, ki sa nou viv? Nou pa manje, nou kanpe yon kote, n ap bwè dlo. E gen anpil moun ki sòti kite zòn nan, ki kote yo ye? Nou pa konn ki kote yo ye, anpil moun se nan legliz, anpil moun se kanpe nan lari a, kanpe tout devan pòs, kote yo ka pran yon fòs, se la yo kanpe, yo pa ka antre ankò. Gen anpil gason k mouri? Gen anpil gason k mouri. Eske lè yo rantre kisa yo di nou? Lè yo rantre kisa yo di nou? Yo di nou yo vin touye nou, e tchwe yo vin tchwe moun pou yo ale, se yo menm sèlman ki mèt peyi a, peyi a pa gen mèt ankò. E ki pè Lebran nou pa ka viv avè l? Nou pa ka viv avè l. Bon nou pou n ap viv avè l, bon l ap koupe tèt nou, l ap touye nou, l ap vòlè afè nou, nou pa ka viv avè l. k ap ede nou nan zòn nan ki fè jodi a nou te ka sanble yon bagay, men jodi a l mete nou deyò. Li boule tout kay nan zòn nan. Nou pa gen fòs ankò. Ti grenn bagay nou jwenn yo, nou oblije pran yo. Èske gen moun ki mouri? Anpil moun ki mouri bò isit la. Ou gen moun ki mouri nan fanmi w? Non m pa gen moun mouri nan fanmi m, men tout vwazinay mwen yo e fanmi m yo ye wi. Men nou wè w ap bwote ou te gentan gen yon kote andedan? M pa ko gen kote, m pral kanpe yon kote non la. Paske m p ap ka kite bagay yo andedan. Si m kite yo, yo boule, èske m ap gen lajan pou m achte yo ankò? Kòman chen an te konn sèvi lan zòn nan? Men kòman chen an te konn sèvi? Li te konn sèvi avè nou, li met timoun lekòl pou nou, li ok ede nou, si nou grangou l ba nou manje, kòm si kounye a li fè, depi nou gon timoun grangou nou di l al kay chen an, chen an ba nou kòb, chen an ba nou manje, li fè tout bagay pou nou, li ede nou, menm lè nou pat gen rad li achte, menm lè nou pat gen sandal li ba nou. Gen enfòmasyon k ta fè kwè ke li te konn ap maltrete nou, si, tande, tande, tande kesyon an. Yo konn ap maltrete nou, ap tiye nou, li te konn fèmen lekòl, li te konn fèmen mache. Ba nou sa yo, ba nou detay sa yo. Non, li pa konn fèmen mache, e pa vòlè li ye, se ede l ap ede nou. E ba nou l ap ba nou, lè l wè nou ap mouri, li ede nou. Li Pèlebren te pran zòn nan deja, kounye a l vin mete nou deyò nan, li vin met Pèlebren deyò nan zòn nan, li vin di pou nou chita, zòn nan se zòn nou n ye. Men kounye a li tounen avèk gwo ranfò l, nou pa ka ret ladan l ankò, nou oblije sòti, men Che Mechan se yon papa li ye pou nou. Ki dega nèg pè lebren sa yo konn fè konsa a? Ki dega yo konn fè konsa? Yo vyole timoun, yo fè tout bagay, yo vòlè, yo kase kay ou, yo boule kay ou, yo fè tout bagay nan kay la. Men poukisa nou pa rete akonpanye chen mechan an? Nou pa ka rete paske li menm li pa gen ase fòs. Si l te jwenn ase fòs avè l ki pou te ede li, ki pou te fè jodi a nou te kanpe. Paske lè yo antre sou li, se moun yo touye, se sa k fè nou retire kò nou. Men si tout fwa y vin gen kontwòl zòn nan, tout bagay vin kalm, n ap retounen? N ap retounen vin jwenn li paske se yon papa li ye pou nou, nou p ap kite l pou kò li. N ap rantre avè li, se nou k pou fè l gen moun nan fòs la, nan andedan an ki pou ede nou. Se fanmi Chemejan w ye? M pa fanmi Chemejan, Chemejan se papa li ye pou mwen. Ok, mèsi. Yo soti. Nou t ap viv byen alèz, nou dòmi lè nou vle, nou leve lè nou vle, nou mache lè nou vle, nou li kont katrè, nou pral Po Sonde. Kounya a nèg sa yo eske nou kapab ankò? Se kòmsi se nan vil nou tap viv, e kòmsi se nan lapè nou tap viv. E kòmsi pa ti tan nou tap viv wout tè a la, se kòmsi se tankou lòt bò nou tap viv. Paske pat gen vòlè kap anmède nou, men depi nèg sa yo fin antre la, e nan strès wap viv. Mezanmi nou mande pou leta otorite di yon mo pou nou, paske nou pa kapab, bagay yo rèd pou nou. Nou bliye kòmsi e kou nap kouri, anpil moun ap kouri yo pa konn kote yo prale. Gen kouri nan lari yo kanpe, yap mande silvouplè ban nou kote pou nou dòmi. Fè nou kado kò nou. Kado 25 goud. Bon mwen menm map sot jous bon repo sou moun kep fè nou kado 100 goud pou nou 4 la pou nou peye machin. Nou pa genyen. Pase depi nèg sa yo antre brize yo vin brize moun yo vin tiye. Yo tire moun, yo touye anpil moun tankou grenn lapli. Se tou yo fouye pou yo mete yo. E kounye a koman sa ye eske nèg yo toujou ap tire sou nou? Non, yo fou ekate. Yo fou ekate deske moun. Yo fou ekate. Deske Bondye fè chi mechan an dèyè yo, chi mechan dèyè yo, l dèyè yo, l dèyè yo, epi se konsa tou yo fon ti ekate tou piti, men nou pa konn kote yo ye. E Bondye k ap pwoteje lavi chen an, nou pa konn sa l ye. Konbyen jou nou gen depi. Jodi a fè nou 13 jou. Ok 13 jou. Ou menm sitwayen, ou se moun zòn nan, èske ou gen anpil kay nan zòn nan, èske ou gen anpil machin, kisa ou gen nan zòn nan ou pèdi? Bon mwen menm m gen 8 kay nan zòn nan. Gen 8 kay nan zòn nan, aktyèlman yo boule 2 kay epi yo boule 4 machin pou mwen. Yo boule yon Jeep Kia, yo boule yon lòt Jeep Kia ankò, apre sa yo boule yon Jeep Toyota, apre sa yo boule yon oto Toyota ankò pou mwen. Konbyen kay yo boule pou ou? Yo boule 2 kay pou mwen. Yo boule, yo boule 4 machin pou mwen. Di mwen, lè yo rantre nan zòn nan, ou menm ou pa mouri, di m kisa ou te fè? Bon, mwen menm, Avèk entèlijans mwen, mwen menm son militè m ye. Ekoute la sosyete! Ann ale la rapid! La nou nan Marlik, nap gad yon ti kal imaj paske imaj yo genyen anpil dife, moun mouri ke m pa ka prezante n sou ekran men m jis pran yon ti ekstrè. Sa nap gade la se pa Lasalin, se pa Bèlè, se pa Kwadèboukè, se pa Matisan, se pa nan zòn jeneralman yo rele geto yo, Paske an règle jeneral depi yo di geto an Ayiti nou wè se zòn anba sa yo, se Lasalin, Site Solèy, se Bèlè etsetera anba Dèlma 2 se la toujou genyen deblozay sa yo. Eben imaj nap gade sou ekran an se pa nan zòn sa yo nou ye se pito nou anlè Petyonvil, nou nan blòk kay Lidi Paran. ansyen majistra Petyonvil pandan plizyè fwa. Se sa map di nou an wi. Koman pou yon nèg paske w se fanatik Martelly pou w pa vle m di w verite sa a? Se rèy Martelly ki kraze Ayiti nan eta li ye a fò n dakò sa a. Koman pou petyonvil malik jodi a pou bandi rive ap fè tout dega sa nan malik gon pakèt granmoun ki pran latranblad dyare pran yo paske nan vi pa yo yo poko janm tande yon bagay konsa nan zòn nan klè li di pa rantre majistra petyonvil. Martelly vini, li voye l ale, li bagay, li met moun pa l, pa gen eleksyon non, li vin a yon kesyon, majistra, ajan ekzekitif enterimè, epi deblozay. Deblozay. Pou jiskaske yo rive nan nèg la la Normil. Koman nou vle pou yon peyi fonksyone konsa? Komsi nou pa vle fonksyone ak moun ki onèt. Se vagabond sèlman n ap bay ochan nan yon peyi. Se valpa, malandren. Se yo n bay ochan nan peyi a. Bon, koman nou vle pou peyi sa avanse? Nèg k al lekòl pa vle di anyen pou nou. Se eservele selman t genyen la vwa o chapitre an Ayiti. Ah. Son bay grav wi. Ebe ekoute. Ki sak pase? E m pral pale tou avek la polis. Si n pa ka kriye pa fe grimas. Fernand Dimanche. Merci a 3. Si n pa ka kriye pa fe grimas. Paske sak rive la polis pou bokou ladanl jodia nan malik. Poukisa? La polis koz anpil manb nan popilasyon an viktim plizyè kote. Sa rive bèlè, li rive kwadèboukè, li rive yon pakèt kote. Li rive tòsèl, pènye, etc. Lapolis gen dwa annik rive la, li leve yon bon maten la, lè l tiye yon moun oubyen l pete bal epi 2 moun tonbe, antre giyimè 2 bandi, epi l fin poze aksyon epi l pran bla kankan li, l pran machin li, blende l, li pran tout bagay l ale. E kòm si l pase l ale. Gon zanmi di, e ki t ap di sa maten an, se kòm kwa w nan yon kay ou se ti frè, epi ou fè manman w bat gran frè a. Vwala ke kounye a manman sòti se ou a gran frè a k nan kay la. Ou konn sa k ap tann ou apre. Ebyen se menm bagay lapolis fè. Lapolis vini yo pete bal, 2 bandi tonbe, epi yo demake. Kounye a lè bandi yo vini sa yo fè, yo pa jwenn lapolis pou yo tire revanj, sa di yo vole, yo pa jwenn poul, yo pran pay. Kounye a kiyès ki vin prensipal viktim nan? Se popilasyon sivil la. E se egzatteman sa nèg yo fè jodi a nan Malik. Alò la, pou detraktè t pral deja pral pale yo, bon m tou enfòme yo. Si moun ke yo touye maten an li pat nan gang oubyen l pa ta nan gang, sou ki baz nèg Vitelòm yo al ba l yon replik aprè misye fin tonbe? Tande, pran sa avan m menm bay enfòmasyon an. Moun ki tonbe maten an, si l pat nan gang oubyen si l pa ta nan gang, Sou ki baz? Nèg Vitelòm yo aprè misye fin tonbe, yo monte Malik, yo sakaje Malik. Sou ki baz? Fò n gen bon sans. M renmen di n sa, le bon sans è la choz di mond la mye partaje. Fòk nou gen bon sans. Paske si yon nèg pa nan gang, si l pa fanmi gang, sou ki baz ke yon nèg tonbe epi gang debake, yo ratibwaze. Fòn gen bon sans Donk pa pran nan divèsyon ok Ebyen koute Gen yon nèg ki te anlè a Malik Te gen soupson sou misye Se kòm kwa misye ap vann men misye ta itilize espas li an Poul fè antèn pou gang vitelòm nan M pa konnen si e lapolis si e moun nan popilasyon sivil la Ki fon jan genlè yo ekzekite misye Ebyen an revanch, ta sanble yo pran misye yo touye l epi yo boule misye. Nèg Vitelòm yo pral enfòme de sa, nèg yo debake Malik, polisye pa prezan, nèg yo sakaje Malik. Nèg yo boule yon pakèt machin e gen omwen 3 moun ki tonbe anba bal. Kò di Mòvann di men peyi a wi. Men peyi a. Tete pale pou nou pou paspò. A nan ki paspò peyi la moun ap mouri. Ou ba nèg yo lajan yo ap fè. E lajan yo ap fè nan bay paspò mwen. Tande byen wi la sosyete. Sa vle di ke yo fin asasine nèg yo akize ki ta antèn vitelòm nan. Ebyen solda vitelòm yo pral reyaji. pou vanje pou misye yo sakaje Malik kout bal fè mikalaw e imaj kote ou wè dife ap pran an sou kanal la bò kanivo a menm gen 3 nèg ki atè a pami yo gen 2 ki te mouri sou plas atè a. Kisa n vle menm? Pou konbyen tan nou la? Ayiti difisil ok. Sa kap pase la m panse ke e pa bouke sèlman n bouke. Nou pa bouke sèlman paske sitiyasyon li plis ke konplike sa k fè prèske patou nan peyi a la se alèt kap lanse paske Pèsòn pa epanye an Ayiti, dayè m sèt di n sa, pa gen kesyon de vip. Si w wè nèg ka deside pou yo debake Malik pou yo fè dega sa Malik jodi an, e m sot di n dayè nan depatman Latibonit sitiyasyon an li pa fin yès paske gen anpil presyon. Sou depatman sa nèg savyen yo pa chome, map gade yon seri de jenn gason zam nan men yo kap fè la lwa nan depatman, donk finalman son peyi m pa konnen, bon m montre nou yon bagay avan mal pale ak zanmi yo la, ann di ke gad m pral montre nou yon jenn gason pa egzanp avèm sou ekran, bon moun ki moun sou pa sou vrè paj tyèt ou pap wè sa map di yo, dezole, bon m di w ann imajine gade misye. Pami yo gen, m pa konn si e misye t Miguel men gen yon sèten Miguel ladan yo. Gade misye, nan tan nòmal, jenn gason sa se yon nèg ki ta dwe ap reflechi, ki lekòl, k ap etidye etc. Oubyen kòm misye se nèg Latibonit, nan tan nòmal se yon nèg ki ta ap kòmsi ap travay, ap plante diri. Misye ta dwe gen gwo plantasyon diri anba ap frape. Sepandan, gade sa k nan men misye e pa sa k nan men l. S on gwo zam ki nan men misye. Jenn ti gason. La nèg sa yo, yo nan zòn Kafoupèy, sou Latibonit. Nèg yo ap pete bal. Yo an fas yon lòt gwoup. M pa konn si se lòt nèg an ba sou, m pa konn si se Savyen oubyen Jan Deni, men yo an fas yon lòt gwoup. Sof ke m pa kwè nèg Ti Mepri yo non, men yo an fas yon lòt gwoup. Yo ap pete bal, epi yo ap di men cha ap vini, kote cha, parèt non. Ann imajine jodi a, èske pi gwo endistri ke n pwodui ann Ayiti, se sa yo n sèlman n pwodui? Èske an reyalite inivèsite a, kòm si lekòl, kote moun k ap panse pou peyi a menm, kote moun k ap reflechi sou peyi a la a? Ba yo melanje nan men nou. Ba yo melanje wi. Paske banm di nou yon ti bagay la sosyete. Jenn gason sa yo nan latibonit. Se jenn gason ta dwe nan travay. Ou konpren? Se jenn gason kom si nou ta dwe. Justeman. Ap tande nan moman sa kap reflechi. Kisa nou ka fe. Pou n retire peyi a kote l ye la a. An kòmsi la sosyete. Mwen makou. Kondi kondi kolosye kondi an n serye. An n serye. Kòmsi pou nou rete la a pou n kite peyi a ap fini konsa. Epi tout moun aksepte l kòmsi se nòmal se la règle la vi kontini epi sa va. Non! Men gon bagay pou n di. Paske li tan pou n di men non n pa ka aksepte linakseptab. Le peyi va trè mal. Ki sa n dwe fè pou n soti la a? Bon, an reyalite, si nou pa fè anyen pou n soti la a, dezole paske mwen rann mwen kont otan de fwa n ap patoje nan mizè nan labou nan fatra a, pou anpil moun, se otan de fwa yo panse ke peyi ap byen mache. Se sa m konstate. Men pa gen kenn kote sou latè peyi mache konsa. Pa gen kenn kote sou latè peyi fonksyone konsa. Sa n'existe pa. Malerezman se la nou ye. Jodi a se vandredi m pral pran zanmi yo an liy. M te dwe fon ti pale avèk Fritson men m gen difikilte. M pa konn sa k pase la ta sanble m wè depi kèk jou la telefòn nan pa vle m plase apèl dirèk sou li. M pa konn sa k pase. M a tcheke sa aprè pou m konnen what's going on, ki sa k pase egzatteman.